Gabriel se yon enspektè prensipal ki sèvi peyi l pandan 39 an. Li fè setan, trèzan alò, nan Lame Dayiti kòm enfimye. Li fè 22 zan nan Palè Nasyonal kòm ajan USGPN. Li se manm fondatè USGPN. Apre li pral fè katran nan komisarya Dèlma 33 e la l pral pase katran jiskaske yo ba l arete l. E sou ki baz yo arete enspektè a? Imajine w ke enspektè a leve yon maten l al travay epi lè l rive nan komisarya a, Komisè la rele l, komisè a di enspektè Dede, li kontinye rele Dede, Enspeksyon jeneral ap mande pou ou. Misye Grand Ayiti sipriz misye, li di li pa konn poukisa enspeksyon jeneral rele l, li fè komisè a ba l woulib paske misye pa gen machin prive. Depi lè depi lè li antre nan lame Dayiti jiska lapolis pa pa janm posede yon machin prive anba dèyè l. Li pran komisè a bal woulib, li lage l nan enspeksyon jeneral. Depi lè sa a, yo arete misye, yo kenbe misye. Sou ki baz? Paske li te gen yon senp konvèyasyon telefonik. Èske yon senp konvèyasyon telefonik ka pèmèt ke yon moun koupab? Èske yon senp apèl telefonik ka pèmèt ke yon moun fè 31 mwa nan prizon san jije? Imajine w ke yon pèsonaj ki fè 39 an ap sèvi peyi l avèk onètete, entegrite, Jodi a la, li dèyè bawo, li malad grav. Imajine w ke papa m tèlman grav, prèske chak jou li vomi paske li pa, dlo l ap bwè yo pa bon, kondisyon de tretman yo pa bon. Misye rive nan yon sitiyasyon, papa m prèske mouri. Li aje, 69 an. Trètman ap bay depi 31 mwa yo pa janm fèl revèl devan oken jij la sa moutre klèman se yon konplo pè ke papam mouri e selon janm wè papam nan mpa menm kwèl ka wè fen ane sa se youn nan rezon vè ke map map fè apèl avèk komisyon dwa moun avèk tout moun kap defann dwa moun anndan peyi sa Men nan ki nivo papa m ye, eske yap kite jodi an la li mouri apre 39 ans lap sèvi peyi l avèk lwayote onètete. Nap mande jij Merlan Belabre, nou konnen ke ou se yon père de famille, konnen ke lè yon moun nan prizon li kite fanmi l kòman sa ye? Papa m ap prizon prizon pou sal pa fè. Ok si papam fè tout tan sa li pat janm yon bandi pam fè tout tan sa li pat janm yon kriminèl se pa 69 an li tap vin yon kriminèl eske nap kite lavi papam detwi anndan prizon sa mezanmi an nou kite politik Annou wè lavi yon moun, lavi yon sèvitè fidèl de peyi l. Papa m se yon moun ki te tèlman atache avèk enstitisyon an, li tèlman te renmen peyi l, li jwenn an 99 papa m jwenn yon viza, li ale l fè yon sèl vwayaj, li retounen Ayiti, depi lè sa li pa janm retounen ankò, jiskaske viza ekspire l pa janm al renouvle l. Sa montre w klèman atachman ke l gen a peyi l avèk enstitisyon ke l ap travay la. Koman ou pral konprann ke yo repwoche papa m se enfòmatè yon chèf de gang? Koman l pral fè enfòmatè yon chèf de gang pandan che tan papa m pa t janm nan nan oken operasyon? Papa m pa t janm nan nan fòs entèvansyon. Papa m te sèlman ap travay palè nasyonal kòm ajan USGPN. USGPN pa kowòdone operasyon ki ap fèt anndan vilaj sa yo, anndan vilaj la. USGPN pa kowòdone operasyon ki ap fèt oken kote. Li la sèlman pou l veye palè a. Kòman pa fè jwenn enfòmasyon ke wòl li se veye palè nasyonal? Apre sa, pa vin dema 33. Dema 33 pa kowòdone operasyon sa yo. Mezanmi, sou ki baz? Kote pa m pa jwenn enfòmasyon? Okontrè, avèk tele, yo di sou baz yo arete l la, yo di te gen yon konvèsasyon telefonik avèk yon chèf de gang. Chef de gang sa pale avek anpil gwo moun anndan peyi an. Li pale a senatè, li pale a premye minis, li pale a tout moun. O kontrè, m panse chef de gang nan ki ta sipoze enfòme papa m. Paske li mye plase pou l gen enfòmasyon ke papa m. Mezanmi, ann wè, ann konprann yon nèg k ap sèvi peyi l depi 39 an, se pa sa pou n ba li kòm rekonpans. Li sou Ayisyen menm jan avèk nou. Pèp Ayisyen, nenpòt nan nou te ka sibi sa tou. Konprann sitiyasyon fanmi ap andire depi anprizonne, depi anprizonnman papa nou. Tout nou gen tout lè pwoblèm di mond. Paske se papa n ki te pèmèt jiska prezan nou siviv. Jodi an la, n ap mande liberasyon san kondisyon papa nou. Mèt Merlan Belabre, Jij Merlan Belabre. Konprann sitiyasyon fanmi an. Konprann sa nou andire. Li lè li tan pou w tande papa m. Pou am ka reponn avèk akizasyon an ke m gentan konnen otomatikman ke lè m tande l, pam pap ret nan prizon an paske pa gen anyen nou ka repwoche l. Pè s on nèg ki onèt, ki kredib, ki sensè. Kritik, malgre desepsyon, gen de moun ki konn ap di l, gad on enspektè, gad nan ki kondisyon enspektè ap viv. Li te toujou kenbe, kenbe, kenbe tèt li byen wo. Ou konprann? Avèk tout respè l, se sa l te toujou di nou, se sa k fè jiskaprezan, li pa janm gen kay. Si nou te gen yon envestigasyon nou te mennen vrèman vre, nou t ap rive nan ri Monseyè Giyou, kote li gen kay li, nan do Enats la. Al fè yon mikwo-twotwa. Al pale ak ti machann yo. Enspektè Dezi Favè Gabriyèl, li gen yon ti kat lapolis yo ba li, li pa janm rive nan men l non. Chak tan yon ti kòb la rive, se aval wi l fè avè l. Ti kat sa l pa janm rive nan men l se aval li fè avèk lòt polisye konfrè li pou l ka jwenn yon ti kòb anplis pou l fonksyone. Ki sa m ap di nou? M ap mande Premye Minis lan, m ap mande Jean François ki se, Frantz Jean François ki se aktyèl IG pnh la, ou te gen yon karyè ansanm avèk Désir Favre Gabriel depi lè IRGPN t ap pran nesans. Ou ka temwaye de enspektè Favè Gabriyèl, de ki moun li ye. Enspektè Favè Gabriyèl pa t janm gen machin, se toujou motosiklèt li, li te toujou pran l al travay. Ki enspektè prensipal de polis ki ta ka aksepte viv nan kondisyon sa? M pa di n pa t ap jwenn, men li t ap minim, mesye. Ki enspektè de polis, mesye, aktyèlman la k pa gen kay? Papa m rive nan yon pozisyon pandan l anndan prizon an. Se vi avèk konpòteman l, misye gen pakèt tan nan kay la ki fè yo pa mete bagay misye deyò. Mezanmi, m ap mande nou, souple, laprès, pale, ekri, televize, fè mesaj la pase pou nou. pou l rive nan zòrèy otorite yo. Li lè li tan pou moun ap detwi moun nan peyi sa sispann detwi moun. Li lè pou enspeksyon jeneral sispann resevwa plent pwosede avèk arestasyon l pa bon. Mezanmi 39 an de sèvis se pa jwèt. Papa m fon aksidan an 2006 kote misye kokobe nan pye. Dènyèman an m ap pale a papa m li te mande yon zanmi pou l te pale avè m misye ap kriye anndan prizon an. Dlo lap bwè yo pa bon. Eta sante l pa bon anndan prizon an e l pa ka jwenn medikaman. Eske yon moun konsa ki fè tout tan sa, 13 an nan lame, misye fè 22 zan anndan palè nasyonal. M panse ke frè nou yo, konfrè misye yo anndan palè nasyonal ka temwaye, misye pat janm sispann resevwa de sètifika. M panse ke aprè konferans de près la, map pèmèt ke jounalis yo E wè sètifika ke misye resevwa depui militè palè nasyonal pat janm bouke bal sètifika pou lwayote li ou sans de travay li mezanmi m panse ke mesaj la ap rive nan zòrèy otorite konsène yo eske nap kite favè mouri paske jan lap pale avèm nan ou konprann janl santil imilye m pa kwè ke lap fè 1 an ankò alò mwen mande liberasyon. Enspektè Faveur Gabriel, ki se papa nou, ke tout yon fami ap ret tann apre apre 39 ans sèvis. Ariel Henry, ou menm ki di ke prizonye politik yo fòk yo jwenn liberasyon yo, tanpri panche sou ka enspektè Faveur Gabriel la pou nou, apre 39 ans de sèvis, m pa kwè se sa l merite. Mèsi. Faveur te deja malad oubyen se sa l ap konsome nan prizon ki fè l Sitiyasyon l pa bon menm paske l te fon tèrib aksidan an 2006 kote li kokobe nan pye a. Ou konprann anplis tou dlo l ap bwè anndan prizon an pa bon ou konprann anplis tou nou pa gen mwayen pou nou pou nou pou nou pou nou jere l anndan prizon an paske li te gen chèk li apre 2 mwa yo fin mete l nan prizon yo koupe chèk li se kòmsi se yon moun yo voye yon kote pou l al mouri mezanmi se inakseptab sa. Nan ki prizon li ye? Misye nan penitansye nasyonal, misye nan menm selil avèk Abelson Gwo Nèg ke map pwofite salye e nou gen yon rekonesans etènèl anvè Abelson Gwo Nèg paske misye sipòte papa nou anpil anndan prizon an paske lòske nou pa gen mwayen pou nou pote manje ba li misye sèvi avèk papa nou tankou papa avèk pitit. pou defann enspektè Favre e akonpanye l poukwa pa jiska liberasyon l. Donk nou pa pral twò long, men sof ke jan nou te toujou konn fè l, se kontinye denonse kondisyon de detansyon prizonye yo. Donk yon sitwayen ki nan 70, 75 an, ki pa menm ka kenbe kò l, sou pretèks ke li ta fon apèl Ou byen yon moun ta rele l lap kroupi nan prizon toujou. E pèsòn pa janm dis anyen. E le jij Merlan Bellard ki è su le dosye aparamman poko janm aji. Donk nou menm kòm avoka ki ap defann enspektè Faveur, nou di jij Merlan Bellard pou l pran responsabilite l nan kad dosye sa paske kondisyon yo pa bon. Fò w konprann byen enspektè Faveur ap plede vomi anndan prizon. Li pa bon menm. Li vin rive yon kote twalèt sou li, malad. Dlo l ap bwè ap pete fè l vomi. Yon moun ap vomi chak jou. Men, yo ka libere moun sa pou dè rezon de kondisyon imanitè. Enspektè Favre nè pa yon gang. Yon ti malere podyab. Li gen yon moto. M tande moto sa podyab. Moto sa gen dizan. Li pral Senmak l al avè l. Li pral Gonayiv avè l lale. Li pa gen land cruiser li pa gen range rover li konnen ki bann pitit gason li kite la k pap travay se papa yo ki espwa yo mezanmi nou menm ki nan jistis la nou menm ki se otorite karite nou menm ki jij pran responsabilite nou paske tròp moun ap koupi nan prizon chak moun ki vin kotem chak moun kap rele mèt remi m gon moun nan prizon lap soufri si sèlman m te ka ede yo wi mwen menm kòm avoka map ede yo. Sitwayen an pa yon bandi, se yon senp sitwayen ki ap jwi don bòn notoryete kote l ap viv lan. Gon moun ki rele l, malerezman poutèt yo rele l, yo mete tout chay sou do l. Se pa jistis n ap fè, se inakseptab, se kontre nati. Donk jodi a nou reyini ak timoun yo, nou fè pwen de près sa, se pou n mete opinyon nasyonal e entènasyonal okouran ke y a yon sitwayen ki soufri an prizon. Il est sur le point de mourir, bon dènye dyagnostik m fè, dènye m avèk m pa nan prizon la ou di m prèske mouri. Si yon moun ap vomi chak jou anndan prizon an, l ap dezidrate. Depi l ap dezidrate l pa ka jwenn bon dlo potab, l ap mouri. Men kounya la, èske n gen kò pou n al fè antèman? Kisa m pral di pitit li yo? Maes Camellan m gen anpil respè pou ou e ou konnen mwen renmen Anel Remy m toujou respekte tout jij. Mwen m ta swete ke aprè pwen de près la paske m konnen w pral gade l ou pran responsabilite w e fè swivi prese prese pou enspektè Favre paske sitiyasyon prizon kote li a pa bon. Mèsi bokou.